Bonjour bonsoir la famille avec plaisir nou rentre la kayou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon bagay la mare pou izo se gwo strategi kap jwe la se gadon batay je 9 ansanm avek je pep pa bliye nan site soley Jenèv genyen yon pèspektiv. Li gen yon altènativ. La sèl altènativ se rive kwense Gabriel. Men gon bagay pou nou konprann. Alò fò m eksplike nou ki sa k pase a se ke yè te gen yon sitiyasyon tandi o nivo de Martissant. Jodi a la ankò bagay la mele. Krisla se manm Jenèf. Krisla frape pye l atè ansanm avèk frè l ki se Dwòl. Nèg yo. Genyen karavann, gen krisla, gen dwòl, gen lòt gwoup ankò, nèg yo fon sèl la, y ap mate dèyè nèg vilaj yo anba a nan Matisan. Gon premye enfòmasyon ki rive jwenn mwen ta fè konprann ke nèg yo ta sanse pran yon pati nan 4 la e y ap batay pou kapab pran plis tèren toujou sou nèg Izo yo. Men, pran tèritwa se byen pou nèg yo, men objektif batay la se rive. kenbe nèg izo yo nan batay lan pou ke nèg je 9 yo nan site solèy gen opòtinite pou yo kapab sène Gabriel pi byen men kòman batay la ye lè nèg yo ap kwense Gabriel anba kout bal Gabriel ap fè rezistans Au beau milieu de la bataille, Izo mete pye l atè a. Nèg yo estime ke moun ki bay plis pwoblèm nan pou kwen l ye la a, li rele Izo Vilaj de Dye. Lè Izo mete pye l atè, l ap sakaje kèk kote nan Pòtoprens lan la a, kounye a la a, G9 lan oblije repliye. Donk lè l repliye. Son lòt strateji, kòm nèg yo wè se Izo ki toujou la pou kapab al ede Gabriel nan batay, ebyen nèg yo trase yon plan. Fò n di ke yè, m kwè Dwòl te pase la, li bay yon wach manman, nèg yo fache, e gen machin m kwè ki t ap pase yo tire sou yo. Batay la rèd. Batay la aktyèlman. Pou jounen mèkredi an se yon batay ki konsantre nan zòn 4 la epi bò lajwa. Anpil kout bal. Fòm di nou byen mesye ou wè kout kreyon sa yo se kout kreyon nèg kap batay byen nan je 9 yo. Pa egzanp ou gen dwa jwenn Niska, ou gen dwa jwenn Barbecue paske nèg sa yo se estratèj yo ye nan kesyon batay. Men kounya gon bagay pou di tèt ou wi. Map mande m si se. yon gwoup je nèf pa egzanp si se nèg je nèf yo ki te nan plas Gabriel eske Gabriel pa tap gentan mete yo deyò deja paske sou imajine Gabriel nan yon ti kivèt e a chak fwa nèg yo pote boure sou li paske tout otou de Gabriel se je nèf a chak fwa nèg yo pote boure sou li li fè rezistans e defwal konn tchwe. anpil nan sòlda je nèf. Donk si se Gabriel ki te gen opòtinite kòmsi pou te kapab ansèkle ti kote sa a, èske nèg li yo pa t ap gentan pran espas sa a deja? Sa se kesyon n ap poze. Se bagay sa a m ta kapab di ki oblije vin yon eleman de jèn nan tèt nèg yo, nèg je nèf yo paske lè nèg sa yo ap batay, lè Barbecue, lè Isca, nèg yo di mesye sa a pa kapab rete yon defi pou nou Paske devan se je 9. A kote se je 9. Nan do se lanmè. Ebyen mesye, ke nou konsantre batay nou an sou misye. Si misye ap pran lanmè, pou l pran lanmè. Nan menm zòn sa a, kòm si site a, pou l pa gen divizyon ankò. Eske nou konprann? Men, lò ap gade Barbecue k ap pale tankou talè a, m te lage yon ti bout videyo pou l di ke revolisyon an, Li apèn kòmanse. Eske se atravè video Barbecue fè a ke revolisyon sa li apèn kòmanse? Paske m sonje depi premye jou ou Barbecue te antre an rebelyon, revolisyon an te deja kòmanse. M ap mande m eske e Barbecue deja fè se kon apèl yon sòt de reset mantal? Epi pou dire ke ojodwi se la bòn revolisyon. Donk m ta renmen poze Barbecue kesyon sila. Men revolisyon ap kòmanse. Petèt ou ta kapab genyen yon lide pou di ke se lè yo fin pran Brooklyn yo mete Gabriel deyò epi site a la li unanimeman je nèf epi kounye a revolisyon an ap kòmanse. Eske se pa sa le pèp? Wi, se sa. Men, toutotan nèg yo poko pran Brooklyn pou fè Gabriel lage pye l, ebyen revolisyon an li la toujou. Batay la kontinye. Men, m panse ke Babekyou pran tan. Paske lè bagay la te fèk kòmanse, tout moun te kwè. Men, a la plas de Babekyou, ou t ap jwenn anpil difikilte tou wi. Paske nèg politik ap rele w, nèg sektè prive ap rele w, premye minis ap rele w pou negosye. Antre lajan e lakoz popilè. Ebyen, m panse ke w ap rive yon lè w ap fè yon chwa. Èske w konprann? Donk, se pou m di nou ke, isi revolisyon nan peyi Dayiti, li parèt difisil. E moun ki an premye plan ki te kapab fè veritab revolisyon sa a pou nou, se nèg ame yo. Men malerezman, yo itilize zam yo a. kont pwòp tèt yo ankò. Konprann byen sa m di nou an. Paske lò ou antre Site Solèy, w al batay, ou touye moun nan popilasyon sivil la, ou pèdi sòlda agoch, ou pèdi sòlda adwat, zam nan ou itilize l kont tèt ou. Men, si w te gen zam sa a, ou te mache, ou pran primati, ou te bloke yon seri de kote, ou di, fòk pèp la jwenn, ebyen zam sa a l t ap byen itilize nan men w. Men ekoute, jounen jodi a, Eh eh ay bay pa nou nap fè mesye donk pa gen ken nèg kap vin dim lap fè revolisyon si non bon an nou tann an nou tann paske si bandi yo vle fè revolisyon an vre se tèt yo yap mete ansanm pou panse pou pèp la gon sitiyasyon la nan savyen se la m gen pwoblèm avèk leta odma mouri pandan odma mouri a gen bandi anba toujou kisa leta ta fè Leta ta kwense nèg yo nèt. Donk, nou vin wè bagay la nan peyi Dayiti kòman l ye. Lè yon bandi bay twòp pwoblèm dan la repiblik, li vin rive yon kote, l eklate twòp, yo touye l. Epi, lòt yo moute, sa w tande a la konn genyen ki pi sadik. Kòm si apre Odma fin mouri, Leta pa ta kapab rezoud ti pwoblèm sa a nan Latibonit? Men batay tounen pi rèd sa vyen Jan Deni. E pa bliye jounen jodi a la a, depi gen yon gang k ap moute, Ah bon! Gang sa li menm li anvi fè tèt li parèt kòm super star rezo sosyo dwat ebyen nèg yo kòmanse ap parèt tèt yo an nou swiv. Anti-gwòg, nou fon dil dwòg Voule Benjamin ap goute yon ti gwòg Grandè tou ni epi m gon bulldog Lòt jou yo afiche nan billboard Alagè kòm alagè, toujou prè pou n fè lapè Yo mete nou pa nan vè, men m ap brike nou pa pè Son a Lucky an nou doktè nan lapè Sistèm anti-gwòg mete bal nan sò e egri Yap gade n yo wè se pa parèy moun sòt ap miltipliye O gadon lòbèy pou fanm ap goumen an nou pot li sou potè Se rap mwen vle fè pa mete m nan manje pen Tanperati flanm moute wo e l ap pran lafyèv Vle m pa kwè nan baz ou bon grenn Di nou gen mwen menm gen fik an si bòg m chanje rit lan se pou mouton m fè rap tout jan. Yeah Hola Ti bout video sa m lage a la menn m vle pale de a popilasyon latibonit lan spesyalman yo wè gen yon gè kap leve la se gè Jean Denis Savien men gè Jean Denis Savien an li te leve deja li te myèl nan lè nèg yo te pèdi prezidan Odma. Te gen mèt rock, sexy kòm jounalis ki tap mande lapè. Arive vre nèg yo te vin gen lapè. Men vin kontwole sexy menm espesyalman jounalis yo lese. Tande non, petèt m kapab tounen sou dosye sa nan yon lòt moman. E kòm si galon gaz vann mil goud, mil senksan goud, de mil goud, kòm mwen nou kòmanse ap bay dèyè nou de tap. Paske mwen m toujou pale avè nou, anpil lòt jounalis sou rezo sosyo toujou pale avè nou, Roody toujou pale avè nou. Jounen jodi a la, si se fèmen n ap fèmen Pòtoprens, ke nou fèmen l. Epi ban m di nou, wè nan batay sa k pral gen la a, pa gen enmi. Oke, lè n ap defann enterè pèp, pa gen enmi. On nèg ki wè m atè a la a, gade m koupe m kout je. Pase se pou menm kòz nou la. Wè depi, pèp la ap met pye l atè. M wè gon bagay ki rive Sri Lanka, m fè emisyon sou li, e m di ke sa fò l rive an Ayiti kanmenm. M kòmanse ap bat bravo pase m wè nou kòmanse ap leve kanpe epi lapolis ban m di nou yon bagay, pèp la se nou, si nou kite Ariel ay ba nou lòd pou n al tire sou moun, paske wè jan bagay la prale la a, se eksplozyon sosyal li ye. Kou sa nou pap pranl lan men yo pase kou sa e kou pwòch ame sa nou pap pranl lan men yo paske nèg yo bezwen moute gaz la yo kreye tout posibilite pou yo moute gaz la se pa gaz ki pa gen gen gaz kòman fè ou leve maten devan tout ponp yo ou jwenn moun kanpe aliyen yap vann gaz la a 200 dola 250 300 dola. Sa pral moutrem ke gen gaz, se pa gaz ki pa gen. Nèg yo fon konbinezon pou yo moute gaz la sou nou, men nou menm kou sa, nou pap pran l ak tanpri. Ale retou al vini 500 goud ki travay ki moun ki ap peye moun ki nan faktori moun ki sote a ale a pou vin degaje yo nan ti biznis pa yo ti bagay yo atè kote moun sa yo jwenn lajan sa nèg yo mechan yap fòse nou mechan yap fòse nou mechan e nap mechan avè yo nap mechan avè yo nap mechan avè yo nou pa kapab ankò nou pa kapab ankò nou bout. Nou bout, nou bouke, e mwen menm, se pou la premye fwa m pran lari, e se pou la premye fwa m ap viv bagay sa, nou bouke, tande, moun yo monte, moun yo monte kay jan yo vle, moun yo monte peyi an jan yo vle, y ap kraze peyi an, mezanmi, nou mande lapè nan peyi an, lapè, lapè, lapè.